pou pa janm gen eleksyon, pou pa janm gen stabilite, pou fè yon pakèt moun pè peyi a, kite peyi a, kraze tout ti sa peyi a te rete kòm ekonomi, pou fè moun ki nan klas mwayèn nan, ke yo te rele klas mwayèn nan, jodi a vin tounen kras mwayèn, e jodi a mesye anplwaye yon politik pou yo dekrase sa menm sa yo rele kras mwayèn nan. E kòm si w te fè yon manje, nèg yo manje manje a kounye a y ap grate chodyè a. E an twazyèm lye, se yon envitasyon, yon sansibilizasyon, yon motivasyon bò kote tout sitwayen, sitwayèn, nou ta di fanm vanyan, gason vanyan, ou menm esklav de salon yo. Ou menm ou restavèk oligak kowonpi yo te fè w kwè ke Jovenel Moïse se te dyab ki te fè w kwè depi Jovenel ale ou p ap grangou ankò, y ap fini ak lavichè, y ap fini ak ensekirite. Ou menm ou yo te fè w konbat Jovenel ki t ap goumen pou te chanje kondisyon lavi w. Ou menm ki te antre nan batay kont Jovenel Moïse, ki tap goumen pou les oubliés de la République, pou moun pwovens yo, pou moun nan tou koukou yo, moun nan Kòniyon gran bwa yo, moun Ansdeno Lèziwa, moun ki nan dènye kwen peyi a ke tout moun te bliye, te inyore, Prezidan Jovenel Moïse te vle fè nou sonje yo, te vle fè nou konnen moun sa yo tou se moun. Enben nou menm nan lwès nou te itilize tout sa nou kapab. Nou manje rès manje, padon. Nou manje rès boulòs, nou manje rès Dimitri Vob, nou manje rès nèg nan politik, tout sòt pou nou te gen fòs pou nou te konbat Jovenel ki te vle chanje lavi peyi a, ki te vle chanje lavi ekonomi peyi a. ki te vle chanje lavi sosyal peyi a, ki te vle chanje, fè politik otreman. Nou te ka sonje yon nèg tankou Assad Volcy k ap danse Si Jovenel pa ale, n ap mouri wo! Jodi a, Assad ap viv, l ap resi, li mete, li fè mikwo, y ap resevwa moun, y ap resevwa moun, y ap entèwoje moun. M sonje Jean Monard Métellus ki te di kote koman pou klas politik sa paka jwenn moun mete avèk yo pou vin touye Jovenel pou yo men nou pat wè klè nou pat konprann jodi a si nou konprann ann fè komemorasyon premye dat anivèsè asasina Jovenel Moïse la. Voye yon sinyal bay ansasen sa yo. Ansasen a mikwo, ansasen ekonomik, ansasen politik. E answit, jodi a n ap fè fas a sa yo rele yon pouvwa kriminèl. La federasyon dè ansasen. ki nan tèt primati e palè nasyonal. Si m tande, mwen menm mwen di mèsi a lwil doliv mwen, lwil masketin nan k ap brile ak sèl la, pase m te di toutotan sèl la ap pete se konsa pou youn ap denonse lòt. Mwen tande kòman vitelòm ap di kòman l te a papa l kòm kiyès ki te la kiyès ki pat la kiyès ki te la mwen tande kòl kote rony jil e e wilio joseph youn ap denonse lòt men gen plis bagay ki pou fèt se manifestasyon pasifik avèk fèmte avèk disiplin pou n voye yon sinyal bay oligak kowonpi yo pou nou fè yo konprann menm lòske yo enjekte lajan men yo pa k antere sa Jovenel Moïse tap fè a. Nou rann kont yo pa inogire okenn konpayi elektrisite Jovenel ki te fin fèt. Nou rann kont Rosemond Pradel. Olye l met konpetans, olye l chèche ekspètiz, li chèche moun met avè l pou li pou l ta itilize 5 konpayi asfalt Jovenel Moïse mouri kite pou yo ta pran, pou yo ta sèvi avè l pou peyi a pou kontinye fè wout eksetera. Li pito di o wi tout desizyon pwojè Jovenel t ap fè yo pa t gen anyen pou wè a legalite. Sa vle di lè w ap travay pou devlopman yon pèp, Lè nèg la vini li pa nan menm longè dònn avèw, pa pran menm wout avèw, li di w ou pa nan legalite. Paske sak legal la, se kite pèp ayisyen nan malproprete ke li la. Sa ki legal la, se kite gang ame anvayi tout peyi a. Sa ki legal la, se kenbe pèp la nan grangou, nan kras, nan marasm ekonomik. Li ye la. Se sak legal. Men, tout inisyativ w ap pran pou chanje kondisyon sosyal, pou chanje kondisyon ekonomik, pou chanje kondisyon lavi moun ki pi mal yo, se de zaksyon ke konstitisyon nèg sa yo la a kalifye d'ilegalite. Ebyen, mesye dam laprès pale, près ekri, près televize, medya an liy ki la a, san pa gen jalouzi, ankò nou remèsye laprès Espesyalman an deyò de de twa près, lè w pran le ka Tele Ginen ki kenbe memwa travay Prezidan Jovenel t ap fè. Men, lè w pran sa nou rele medya sosyo, medya an liy, si nou pa t la, yo antere Jovenel deja. E nou pwofite ankò pou nou nou menm pou nou montre yon sòt de rekonesans alega medya an liy yo ki pran atravè rezo sosyo kal detere montre peyi a la reyalizasyon men reyalizasyon Jovenel Moïse ta fè ke nou pa ka konbat. Ebyen 7 jiyè ak 8 jiyè 7 jiyè ap bay 1 an 8 jiyè ap bay 1 an 1 jou. 7 jiyè nap komemore dat la, asasina sa a. Gen kote se jounen de refleksyon, gen kote se ap mache ak balèn, gen kote men 7 ui. Menm jan m raple m pou batay endepandans lan te fèt. Te gen nesesite pou Boukman te òganize de seremoni fò. Ebyen nou mande tou 6, 7 jiyè, 8 jiyè, fòk tout Ongan, sosyete chanprèl, bizango, tout moun ki kwè nan endepandans Ayiti, lafòs, paske. Fò nou konnen, si se cha de gè, si se elikoptè, avyon, Desalin t ap tann pou l te konbat lame Napoleyon, pa t ap gen endepandans. Paske yo t ap pi fò ke nou. Se pou nou menm ki kwè, nou menm ki an pwovens, ki t ap, kote Jovenel t ap fè wout, kote Jovenel t ap fè kay pou ou, kote Jovenel t ap fè, fè jaden, kote Jovenel t ap fè kaptaj dlo. Se pou nou kòmanse mobilize fòs mistik nou. Pou n prepare poud. Nou konnen moun yo, nou tande y ap site non yo. Fò n prepare pou n poudre yo. Fò n prepare pou n voye lakwa devan yo. Fòk yo peye pou lasasina de Jovenel Moïse. Nou pa bezwen zam. Nou pa nan Galil. Paske nou kite Galil la nan men yo pou ansasen yo. Men se pou nou kòmande espri kòsmòs la. Menm jan n konn non yo. Pou n òganize de seremoni. Yo gen mwayen yo gen kòb yo gen pwisans moun kap fè spòt pou Dimitri vorb yo fò nou pa pè yo fò nou kanpe 7 juillet pou nou dekrete la mobilizasyon paske Jovenel Moïse pat merite pou nou menm kòm ti nèg dwè menm jan avèl te mete ak milat libanè pou te asasine Jovenel nan asasina sa dwe gen dwe pote yon repons san Jovenel dwe koule Martelly ki pa di anyen nan asasina Jovenel, ki te ba l minis, ki te ba l konseye, ki te ba l direktè, ki te ba l ajan de sekirite. Olye yo pwononse yo, yo di pitit manman mari pa janm pèdi batay. Men pitit grann setann charitab tou pa ka mouri pou l pa jwenn jistis. Paske Martelly gon bagay li di, yo pa ka bare l. Poukisa Martelly kite yo bare l nan asasina Jovenel Moïse li pa di anyen? Tout minis ki te konpoze CSPN, minis CSPN nan, ki di yo asasine Jovenel Moïse. Jodi a nou wè yo, nou tande yo, nou wè moun kap fè kanpay avèk asasina Jovenel. Men peyi a, 7 juyè, rekonèt ke yo te fè nou trayi, yo te fè nou mòde dwèt nou. N ap leve jou 7 jiyè, 8 jiyè sa a. Chak kote k gen yon aktivite, n ap gentan konnen, n ap gen yon dènye konferans pou n di chak pwen rasanbleman senbolik, swa mistik ou relijyez ki pou debouche sou veritab mobilizasyon ki pou lanse batay pou Jovenel Moïse jwenn pa pran nan divèsyon afè strateji nèg kap kase pakè kap kase nèg kap fè deklarasyon vitelòm yo di w yo ap chèche okipasyon ba w pa pran ladan yo se jwèt nèg yo se papa pitit kap goumen Se frè ak sè kap goumen. Se mouche ak madanm kap goumen. Nou menm sa ki dwe enterese nou diran fen jwen rive jouska 8 jiyè se yon komemorasyon pou nou montre Jovenel te mouri pou nou. Nou lanse apèl bay tout dyaspora yo. Komite San Pou San Dyaspora ki la, òganizasyon ògan ki nan ki Jakmèl, òganizasyon ki nan Jeremi, òganizasyon k Pòdepè, òganizasyon k Nòdwès, kou di Nò, òganizasyon Sen Lwi di Nò, òganizasyon ki nan baz lavil Okan, tout kote, Latibonit, Plèn Dezam, Sen Michèl de Latalay, tout kote k te òganize mouvman mistik, fè tout sa n konnen pou ke nou ogmante fòs nan, pou nou fè yon veritab pote boure, sou ansasen sou federasyon ansasen sa a ki nan tèt peyi a nou fini pou nou di m vle nou konnen gouvènman Ariel Henry a mesye Ariel Henry ap gouvène yon gouvènman ki genyen de ansasen notwa. Des criminels patente. Des criminels ki gen doktora. Des ansasen kote si yo ta rive al se nan lòt peyi ki tap gen chèn nan pye yo, chèn nan senti yo, chèn nan ponyèt yo, chèn nan kou yo. Epi an Ayiti yo fè yo. Chèf! Yo nan machin tenten. Yo nan machin ofisyèl. Yo se yo k ap bay lòd, se yo k gen kontwòl peyi a. E yo vle fè tout nou pè. Yo vle fè nou tout pè. Ebyen, pou nou montre yo ke nou pa pè, se 7 a 8 jiyè fason n ap pran responsablite nou. Pa dan lavyolans! pa dan la vyolans, men avèk fèmte pou di non. Tout sa Jovenel Moïse tap fè yo, Jovenel annik mouri, tout mouri! Yo tiye tout! Yo touye Jovenel, yo touye tout pwojè Jovenel ta fè yo. Alòske pwojè yo se te pou peyi a, e te pou nou. Ebyen maten, nou anonse a tout peyi a, 7 jiyè ak 8 jiyè fèt pou yon dat ki make. Istwa pèp ayisyen ki moutre rekonesans nou alega de batay Jovenel t ap mennen kont la koripsyon an Ayiti. Mèsi. E sektè fawouch ki te anfas Jovenel Moïse la yo gen yon kalandriye mobilizasyon tou, yo pran lari a. Si nou ta rankontre nan lari a, kòman sa ap ye? Bon, nèg gen dwa ap fè je chèch, yo di yo pral pran lari. Nèg ki pral pran lari nan sektè, sektè demokratik popilè, se pou grangou, se pou dè pataj manje yo prale, men nou menm n ap pran lari pou nou batay pou Ayiti, pou jistis, Pou kondisyon sosyal, pou ensekirite sa a, ki kraze makèt, ki kraze otèl, ki kraze klas mwayèn, ki kraze madan sara, ki kraze lekòl, ki kraze inivèsite, ki kraze legliz. Nou pa ret anyen ankò si n pa di anyen. Gad imilyasyon frè nou ap pran Repiblik Dominikèn. Gad imilyasyon moun yo ap pran anba pon Tegzas. Gad imilyasyon. Tout moun ki tap viv yo. Mesye dam gen de moun wè yo menm yo paka vòlè men fò nal gade kounya nan ki sitiyasyon de mizè ke yo twouve moun ki paka vòlè yo moun ki paka pran zam patiz ariel ki ok pa gen pwoblèm patiz ariel andre michel moun sa yo ka pran zam men e lòt moun de byen pè de famiy mè de famiy etidyan elèv lekòl fòk yo viv madan sara ki te konn pran swen pitit yo apati de ti bout de aktivite yo nenel cassy. Youn nan ansasen, youn nan ki gen yon doktora, e, ou kòm se, ou, dayè, nou tout ki la nou konnen yo, nou fè entèvyou avèk yo, nou konnen de ki moun map pale. Nou tout konnen, men nou pa ka kote. Wi, nou konnen, nou konnen, nou konnen. Ban nou de grenn, ban nou de grenn. Non, non, sa w t al fè entèvyou tou dènyèman an? M sonje l. Kiyès li ye? Li se konnen lòt. Kiyès li ye? M pa vle reakize l. Kite. Akisa nou atann avèk se sa ki rive a menm? Èske se sèlman beton konsa? Èske n ap jwenn yon rezilta? Non. Se nou k ap chèche rezilta nou, se nou k ap konnen kisa nou jwenn kòm rezilta. Tankou mwen menm m kapab di m kòmanse jwenn rezilta. Paske lè ou gon lwil kap brile, paske nou menm nou konnen e peyizan nou ye, moun andeyò nou ye, nou pa t konn, yo pa t konn abitye nou a galil, M4, e cha de gè. E zansèt nou yo, petyon, e, e, de, e, e boukman pa t moutre nou pran galil, men l di, gen de bagay ki rive w rantre nan yon sèk de meditasyon, Konvoke kosmos la, limen lwil ou, mete sa pou mete, epi wap jwenn rezil. Ou menm ou gen dwa pa konnen sam jwenn, men mwen m komanse jwenn, paske gen nèg ki te kwè ke non yo pap janm site nan asasina Jovenel Moïse. Jodi a m jwenn gen nèg kap di entèl te bay kob pou touye Jovenel, entèl tap fè komès avè w, an non, ou konprann, entèl tap fè komès avè w pou paske pou bagay yo ka ret nan men l, li bay kob pou touye Jovenel. Li te la m di, Men kiyès ki te nan reyinyon avèk li? Mesye m ap di nou bagay, mesye dam, laprès, paske m konnen nan men nou, gen de moun trè fòme, ki gen anpil konpetans nan medya, ke se rezo sosyo, men se laprès ki te te jounalis. Lè lapolis arete yon bandi, yo gen yon kote yo voye l, yo voye l nan envestigasyon. Nou konn sa? Yo fin arete l, yo apreande l. Kounye a, lapolis gen pou voye l nan yon seksyon denvestigasyon. Envestigasyon an, ofisye envestigatè k ap entewoje l la, li la pou l entewoje envesti bandi a, pou bandi a bay ki moun ki konn kolabore avè l. E lè l fin site non bandi yo, kounye a lapolis gen pou misyon pou al pou mete alarechèch tout moun sa yo ke bandi a site a, denonse. Yo rele sa denonsyasyon. Sa vle di bandi a denonse tèl entèl entèl entèl. Se sèl an Ayiti bandi denonse moun yo? Olye kounya lapolis, lajistis al chèche moun ke bandi yo, pase ou gou gou efò pou ta fè. Se ta arete premye bandi a, epi pou l bay kiyès ki avè l. Paske li vin bay sa yo rele asosyasyon de malfetè. Vwala ke San leta pa menm peye vitelom kom chef de gang li di men kiyes ki konn avel e map di nou pawol vitelom yo pa san pou san katolik men li katreven disnèf vre katreven disnèf verite nan sa vitelom di yo paske nan taba de tòsèl rive jouska zòn Ediwan, Se nou k t ap gouman nèg sa yo. Nan peyi lòk. Lè misye al moute blòk, kanpe, l ap mete blòk. Mafonte, Ke se nèg Rony Colin pou m te debloke. Nou tout sonje nan Kafou Marasa, lè prè de 80 Idmo debake nan Kafou Marasa pou debloke Kafou Marasa. Al repase repòtaj radyo Zenith lan epi n ap tande kote yo menm yo menm y ap di men kote polisye kache, men kote gen tèl entèl kache, men kote entèl entèl kache. Nou menm nou fè afwontman avèk Andre Michel, nou fè l kouri, l kite kay Vitelòm. Ò, Don Kato! Nan menm zòn manadjè Don Kato se dezyèm pèsonaj nan kominote zòn nan. Men yo pa pale de yo. Si yo di l, yo di w non se paske non. Mwen menm mwen konnen de ki sa n ap pale. E se sa k fè nou di, sa k fè ou tande Vitelòm pale, se paske gen dezangajman politik ki te pran, yo pa kenbe angajman. Se menm jan ou pa wè Andre Michel Lè l te rann kont nèg yo te vle rale sou li, ou wè kantite manifestasyon, sitting li t ap fè devan ministè, devan kay, devan primati. Sa vle di, batay ki gen an se yon batay, sa w te pwomèt mwen, mwen m bay zam, ou menm m ap bay kòb mwen, fòk nou tout nou kenbe pawòl nou. Men, se pa pou di se manti misye ap bay. Se lòtbò a nèg yo te konn reyini vre, paske gen de nivo mobilizasyon pou n te batay a nèg sa yo pou n te ede lòt peyi a, Ebyen, par la suite, yo pral preske fè prezidan an kwè, e a, nèg sa yo, nou menm nou se ekstremis. Yo te trete nou de ekstremis, nou menm ki te kanpe an fas nèg sa yo nan kad peyi lòk. Pase m te di Jovenel, ou pa gen advèsè politik an fas ou la non. Ou wè nèg ki an fas ou yo, se de zenmi politik. Ou pa vle mòde pèsonn, ou menm yo pral manje w. E m te di prezidan Jovenel sa. De fèt nèg yo manje Jovenel. Men nou menm tankou nou di, se yon konba pou Ayiti. Si se pa t yon konba pou Ayiti, ou t ap jwenn Rosemond nan ministè. Ou t ap jwenn Wadli Mito nan minis. Ou t ap jwenn Bòs Gari nan yon ministè, yon kote kèlkonk ap brase. Pandan tout manda Jovenel, nou pa p chèche manje, nou ta renmen wè lastabilite, lapè. Tounen anndan peyi a, epi nou menm ki gen ti aktivite ekonomik nou, nou viv. Se sa a nou bezwen. Se lapè nou bezwen pou tout rès moun k ap soufri yo. Imajine w, 5 depatman bloke. Nou pa mande, enben, 5 depatman sa a, sa moun sa yo fè? E Pòtoprens tou pou yo te vin achte pou yo viv? Men jodi a Izo mete chaloup li sou lanmè. Izo jwenn do ap mennen operasyon, dwòn li anlè. Kote dwòn pa lapolis? Kote dwòn pa Leta? Kwadèboukè, yo ap opere san, sa vle di tout sa yo di y ap fè yo fè l men ou konn sa k fè yo di y ap fè yo fè l? Se paske se yon pouvwa asosye tou. Se 2 ko pouvwa ke yo ye, se yo tout ansanm te met ansanm yo pran pouvwa a, ebyen jodi a yo pa ka konbat pouvwa a. Ou pa wè mwen menm se pa san rezon ki fè m di peyi sa a, pou nou retire peyi a nan sa l ye a nou bezwen yon jent sivil ou militè. Konfye lame peyi a avèk de twa pou pwotèt peyi a pou n wè nan yon mwa, de mwa, twa mwa, piske yo pa t nan ame bandi pou wè si pa gen lapè k tounen nan peyi a. Men yo pa vle paske tout nèg ki la a bezwen zam bra ame yo pou yo kenbe pouvwa ou di mwen pou y al nan eleksyon men zafè peyi a, zafè rès pèp k ap soufri a, zafè manman pitit ak papa pitit ki ozabwa jodi a.